bonsoir la famille. Avec plaisir, nous entrons la CAO pour capable porter baou une nouvelle émission. Juste avant de commencer, il y a quelqu'un qui m'a fait une petite remarque. C'est concernant le policier qui, alors, jeune libération au niveau de Village de Dieu. Côté que une photo Moun yo tap fè circuler epi foto a make rest in peace epi nan kote map di ke yo te di ke polisye sa mouri a m te mete foto a epi tout o kou de video a m te kite foto sa afiche moi je pense que se petit erreur de ma part donc ya un des consultants de la chaine ki ma aple pour me dire non ou pat sipoze kite foto a rete konsa ou byen ou te sipoze retire Resten pis la. En tout cas, big up a toi. Merci beaucoup, euh, Maxime. Et puis, ben, ça continue, quoi. Parce que quand on fait des erreurs, faut accepter qu'on fait des erreurs. Alors, c'est parti pour votre émission. Voici une petite vidéo pour vous. Ça dure 25 secondes. Wè bagay yo, se mwen kap di nou nou pap kwè, wè bal ki pete l, lwil kap vide konsa, yon sitèn lwil, wè gwosè l, yon fòkin endistri, ou konprann non, site solèy nou ye la, bal ki pete l, ou konprann, bal antre anndan l la, bon si bal pèse bagay sa, gwosè malpwòpte sa menm, sa l pap pèse geny, ou konprann, kyèt, bagay gèy. Kisa nou wè? Ebyen nou wè bal pèfore sitèn sila a epi mwen m gen enpresyon se te gaz e poutan ben la pèsòn ma di ke se lwil kap koule. Bon gade byen pou wè. On bagay ki prèske an asye konsa mezanmi pou bal pete li m pa bezwen di w lè bal sa li menm tonbe sou kò on moun Ki kantite malè lap fè. E se pa yon grenn bal paske sa kap chante yo se anpil bal ki tap chante donk sa vle di ke lè bal la pati nan bouch zam yo nou wè ki kantite malè bal sa yo fè fòm di nou ke nan zòn wout nasyonal la gen yon ti zòn ki rele jakomen ebyen nan lari an gen moun ki pran bal la tèlman bal tap pete. Epi nan batay ki gen yè la eske nou konnen gen yon ti sou komisarya nan zòn batima a wi. Sa vle di lè w pran zòn pele simon se kòmsi nan do pele simon epi gen yon sou komisarya. Sou komisarya sa gen ladan li udmo. Men mesye sa yo oubyen mesye dam sa yo se moun site solèy ki te mete yo deyò lè yo te boule komisarya yo te oblije kouri al pran refij yo la. Donk. Pou kouwè l ye la a, zòn sa a m ta kapab di, lontan lè pa t gen polisye, li te yon tranzit pou bandi yo swa pou pase nan zòn sa a pou moute sou wout ayewopò, lè w soti nan wout ayewopò ou kapab desann fasil. Men ekoute ojodwi, mesye sa yo pa nan tire avèk bandi, men imedyatman yon bandi pase nan zòn sa a pou ta kapab al yon lòt kote, y ap tire sou ou. Se sa k fè, ebyen, te gen anpil katouch ki t ap tire jounen an. Se preske chak jou. Sa vini le quotidien de la population. Panse ke bagay la vreman difisil pou tout moun ki nan zòn yo, zòn Varreux, zòn Brouillard, zòn Jacomène. Donk map priye Bondye pou ke bagay la kapab chanje pou nou paske mwen konnen tout zòn sa yo. Se la m leve. Si m di m pa moun la aparaman m ta kapab di m se youn nan moun ki renonse ak souch mwen. Ebyen souch mwen se Solèy, Ok! Bon! Nou prale nan batay ki te genyen Laplèn. Anpil kout bal Laplèn tou wi. Nou konprann se te sèlman nan Pòtoprens te gen bal t ap tire. Bal tout kote. Mwen pral esplike nou. Dabò, men yon ti koral pou nou. Ebyen bal sa yo tap chante nan zòn anba. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke anpil bal tap tire, fòn di ke bagay yo te rèd anpil nan plèn nan daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, alò quand on vous dit nan plèn nan patikilyèman Duvivier, Tènwa, Fouji, Masyal, Fontèn, Pyè 6, e jouk rive Kafou Vensan, etc. Men sa n ta kapab di, episant Chan de Tir lan se te plis Fontèn avèk Pyèsis. Anpil nèg je nèf t ap goumen sof, daprè enfòmasyon yo, Kwadèmisyon ki li menm pa t ap batay. Detay tousuit. Batay ki te gen nan plenn nan se te je pèp avèk je nèf. Bagay la pa t vrèman dous. Paske te gen anpil bal ki t ap tire antre mesye je nèf yo avèk je pèp yo. Ki sa k pase ojiste? Lèzòm de Gabriyèl e on pe dir lansanble de la popilasyon de Bwouklin, ebyen mesye je nèf yo, yo antre nan yon lojik Yap fè yon gè stratejik avèk nèg Bwouklin. Dlo ki alimante Bwouklin, nèg yo koupe dlo a. Pa gen elektrisite. Dènyeman an, lè w wè moun yo te fè manifestasyon an, alò, m ta kapab di yon manifestasyon kote ke se nèg je pèp yo ki di yo pou yo met tèt yo deyò paske bagay la difisil. Ebyen gen anpil difikilte pou moun ki ap viv nan Bwouklin vrèmanvre paske si dlo pa ka rive, kouran pa ka rive, E moun yo nan gwo difikilte. E lè bagay yo konsa sa vle di menm yon ti dlo pou bwè ou pa kab jwenn. Donk moun yo pral mouri. Moun yo pral oblije kite zòn nan. Ebyen se la le pwoblèm. Donk nèg yo oblije mete pye yo atè a pou al pete anpil kout bal. Men fò n di ke nan kad batay sa a, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke ta sanble genyen 3 sòlda ki tonbe nan kan je pèp lan e genyen plizyè blese nan nèg je 9 yo. Pandan nèg y ap tire konsa, zam nèg ki nan var sou wout je 9 yo bloke. Nèg je pèp yo ap avanse. Men je pèp rive yon kote tou, zam pa yo a bloke paske se te gwo lòbèy. Ebyen, mesye ki nan fontèn yo nan kad batay sa yo pral mande ranfò. Nèg tè nwa. Nèg Masyal, nèg Kwadèmisyon vin debake! Gwo seremoni fèt! Seremoni pou kout bal kapab demare epi sa w tande a la a, lòbèy la kontinye. Antouka, si nèg sa yo pa t mete pye yo atè a, m ta kapab di, nèg Fontèn avèk Pyè Sis yo t ap pase yon move moman. E pou le bilan, nou ta kapab di, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, Ebyen nan kafou Duvivier gen yon mesye ki pran yon bal bò dèyè, li te chita arebò wout la, e nan kan je pèp y orè 3 mò e nan kan je 9 genyen 2 blese ki pa grav paske bal la se rifle bal la te rifle yo. Fò n di tou, toujou daprè enfòmasyon sa yo, var ki dèyè kwen mi nan kalfou lanmò mesye je 9 yo arive kraze l. Donk, èske G9 fè yon bèl avanse paske pandan G9 t ap goumen avèk lapolis, G9 gaye nan plenn nan. Men mesye, hum! Figirevou byen, lè w di G9, se pa 2 sòlda non k pa gen atè a. Anpil sòlda wi mesye. Hum! Antouka mwen menm, lè m ap gade tout zam, tout sòlda ki gen nan peyi sa, sòlda ap mouri jodi, lè youn mouri, 3 leve, 3 boujonnen. Donk m panse ke. Eske yon gè antre polisye e mesye sa yo l ap rive nan yon moman pou n kapab pasifye peyi Dayiti? Pa si paske sa m ap gade la mesye tankou w ap gade wè lapolis gen anpil minisyon e nèg yo gen anpil minisyon tou. Dèfwa se minisyon lapolis k ap goumen avèk lapolis ankò. Ou kapab konprann. Kòman w pral rezoud yon pwoblèm epi lè w ap batay kont bandi ame ou ta kapab di se kòmsi w ap tire nan yon panye baskèt boul la pase foup! Epi, se menm pwoblèm nan. Brèf, yon moun kapab konprann. Bon! Depi kèk tan la, gen yon kesyon de pwofesi. Mwen m panse moun sa yo te fè silans. Bon, yo retounen pou de bon. Genyen yon sè ki rele sè Pintro konsa. Ebyen, m ap gade la pou m wè, sè a vini avèk yon pwofesi pou di, si Ariel Henry pa rezoud pwoblèm sa a, Ariel Henry pral mouri. M p ap di plis bagay non. Ann tande l k ap pale. Nan non Adon, Bondye Kreyatè syèl la ak tè a, nan non Rèn Solèy la, Rèn de Seba, nan non Yawe Sabaot, nan non tout espri nèt ki okipe kosmos lan linivè a, sa nou wè, sa nou pa wè, vizib, envizib, nou salye tout nasyon ayisyen an e nou desann chapo nou byen ba a lasous pou n salye manman nati a, manman matris lemond. Nou konnen ke m gen kèk tan m pa pale nan rezo sosyo paske. Se lè mèt mwen voye m vin pale mwen pale. E mwen salye tout mesye medya yo e tradisyonèl rezo sosyo ki toujou prè pou reponn a sèvis enfòmasyon, fòmasyon pou fè nasyon an konnen sa k dwe pase, sa k pase, sa k pral pase. E jodi an, CEA voye m vin pale ansanm avèk la nasyon ayisyèn antyèman pou m di yo ke Letènèl te pale, l te di konsa e ke pral gen anpil moun ki pral mouri, yo pa t pran sa a kè. Li te mande pou yo te fè 3 jou malgre m te fè emèjennsi, komin Kafou te reponn e jiska prezan komin nan li menm li plizoumwen pèzib paske li anba gras seyè a. Men tout lòt depatman, tout lòt kouch sosyal ki pat dakò kounye a yo nan kouri. N ap anonse tout manman pitit yo pou yo kenbe pitit yo, pou yo pa voye yo lekòl. E mesaj sa se spesyalman pou gouvènman anplas la kote. Nou vin di Ariel Henry, daprè revelasyon Letènèl ban nou, manda w fini, manda w bout. E si w pa ranje kò w nan 3, nan 72 heures de tan ki rete, w ap sezi wè ki jan bandi li menm, li pral anvayi tèwa w lan. E mesye bandi yo tou, Seyè a di m di nou konsa e ke a mwa la vanjans, a mwa la retribisyon di Letènèl dèzame. M konnen ke gen anpil lan nou ki un peu humoris, ki un peu humanis, donk nou gen yon batay, nou gen yon kote nou vle ale, nou gen yon revolisyon nou vle pwone. Men yon sèl bagay, sonje ke mèt tè sa a, Ayiti, patri a, li gen yon mèt, li gen yon chèf. Donk sa vle di tout moun ap pase kouri pran ti mòso gato pa yo a, men vrèman plato ki kuit gato a, li rele Letènèl dè zame. De se fè, li ban mwen yon medikaman pou m ta ba yo, men malerezman li pa ban m lòd pou m ta lage l dirèkteman. Dòk, e, nou menm ki deja gen nimewo m sou rezo sosyo yo, ou konnen byen moun k ap pale a, se pwofèt peyi Dayiti, Pastè Elizabèt Petro, chache jwenn ansanm avèk mwen, prive m pou m kapab ban nou kondisyonman pou nou kapab pran medikaman sa a. E Bondye di m di avèk sèvant Sè Lora, m pa janm site non ou, M pa m pa janm antre nan konkirans ansanm avèk ou, m pa janm fè menm jan avèk ou. Men yon sèl bagay, m toujou priye pou tout pwofèt, pwofetès, men sèlman maten an pandan m ap priye, la vwa de Letènèl pale avè m, kwake m konnen w pral riposte, ou pral voye epe, ou pral pale sou se sèvant Bondye tout bon, e pran sa kou priye paske ou gen gwo malè sou tèt ou, gen gwo danje sou tèt ou, e jan m te di l deja nan videyo ki pase deja yo, genyen pwofèt yo pral arete, Gen pastè yo pral arete, pòt legliz ki pral fèmen, bagay yo pral vrèman, vrèman difisil. Nou remèsye mesye 3 sikonskripsyon yo ki bay yon ti pasaj e nou mande yo kontinye bay pasaj pou rès jou yo paske gen yon pakèt bagay ki pral pase. Fè yon ti chans pou pèp Sòyèt la li menm jwenn mwayen pou yo kapab antre lakay yo. Ariel Henry, si w pa ranje kò w, w ap mouri sou pouvwa. Ke Bondye beni nou. Se te mesaj sa a m te vin di. Ke Papa Yahweh akonpaye nou, ke l beni nou. Ke li prezève nou. Mete dlo lakay nou, mete manje lakay nou, mete gaz lakay nou, paske batay la rive, se yon batay sosyo-espirityèl, se yon batay sosyo-politik e ekonomik, moman an rive pou mèt tè a vire piramid lan, pou anpil moun ki dwe mouri yo, pou yo mouri e sa k pou dwe libere yo tou pou yo libere. Nan sans sa a, peyi Dayiti va konnen yon gwo, yon gwo twoub e twoub sa a, nou panse ke gen anpil moun ki ka arive disparèt, Bon moun yo kòmanse disparèt paske m te di l depi lè asasina prezidan an m te di gen yon gran jijman k ap fèt nan mond envizib paske san an poko fin jije men se tout sa yo k ap fèt la yo se sakrifis san ki koule sou lemond ke y ap peye men Bondye li menm nan amou l kòm on Dye de mizèrikòd on Dye de gras de konpasyon li pa t kreye limanite pou yo te peri konsa li kapab fè mirak li kapab fè gras avèk moun ki nan Bondye tout bon Donk moman an ta nesesè, li mèt ou ta premye minis, ou mèt te minis, ou mèt te senatè, ou mèt te palmantè, ou mèt te sivil, sosyete sivil, ou mèt te opozisyon, pou nou ta fè yon kwazad, yon revèy espirityèl, lè m di yon revèy espirityèl, pou tout moun kòmanse gwoupe yo, epi pou yo kwè nan Bondye Yawe a, epi remèt peyi a a Letènèl. Men gen anpil moun wi k pa kwè lan revelasyon sa yo, kisa n kapab di pou yo? Bon, sektè vodou a la li pran frap, sektè lòj pran frap, tout sektè ap pran frap, se sèlman lafwa tout moun ki pral sove yo. Donk, e moun ki pa kwè oubyen w kwè, pwofesi rete pwofesi. Depi lemond dè mond, pwofèt yo pa janm pè. Lè Letènèl di yo pale, yo pale. Lè pou Letènèl kache yo, l kache yo. Donk mwen menm devwa m se pou m vin di sa Bondye di m di. Yon moun ou vle kwè w kwè, ou pa vle kwè w kwè. Li di nan Nonb, li di nan Detewonòm, konsa e ke jodi a, mwen pran syèl la ak tè a an temwen. Mwen mete devan nou lavi e lamò, m mete devan nou lebyen e lemal, se nou ki pou chwazi. Donk moun ki chwazi lanmò, y a jwenn lanmò, moun ki chwazi lavi, y ap jwenn lavi. Jodi a Ariel Henry aranje l, si l pa aranje l, l ap mouri sou pouvwa a. Kisa l kapab fè pou l epanye l de lanmò si l antre? E m pa ka fin bay tout pwofesi, paske gen pwofèt Jeremi ki te yon pwofèt politik, a chak fwa ke l te fin pale, li te gen de sò ki te rezève a li menm, yo te konn bat li, mete l nan prizon, tou sa. Donk, Pou m, pou rezon majè, m toujou ap prezève po m paske Bib la di veye priye, menm lè m konnen Mèt mwen ap prezève m. Men de tout fason m panse sa ki enpòtan se pou Ariel Henry ta fè yon emèjensi pou l blayi sekirite nan peyi a, l gen 72 èdtan pou l fè sa. M pa konnen kiyès nan chèf li yo l pral envoke paske Letènèl dèzame, Mèt, Mèt kòsmòs la, Adonay, Tetragamaton, tout lòt antite kosmik yo, yo menm, mesye yo konn tout, yo tout kontre yo konn pou yo pase, m pa konn èy di mèt li a, m pa konn ki kote l pral pase, m pa konn ki woche l pral frape. Men sèlman li gen pou li frape woche a pou l bay dlo paske sinon woche a e san l ap bay. M wè pwofetès Elizabeth Pentreau te fè yon silans absoli nan mwa pase yo. Sa k te koz sa? Bon, ou konnen nòmalman pwofetès Elizabeth Pentreau antanke yon fanm espirityèl, ministeryèl, ki renmen peyi l tou yon patriyotik, yon nasyonalist. E gen de moman ki mande lè se moman van enpetye ou mèt pou chache yon wozo pou pliye anba l. O, paske tout pwofèt yo ki di pwofèt Eli, Abraram, Mèlkichedèk, e kèlkeswa pwofèt Elize, e yo tout te gen yon moman de silans. Lè Letènèl ta pral bay viktwa ansanm avèk Eli devan pèp Baal la, devan Jezabèl, e li te oblije fè anpil tan kache nan gwòt lan pandan ke te gen 400 lòt pwofèt ki t ap pran fòmasyon pou revòlt lan te fèt. Donk revolisyon pozitiv sa a ki pral fèt pou pote chanjman radikal an Ayiti, li mande pou nou menm pou nou rete sou konsekrasyon, ou pa bezwen pè lè w wè nou pa tande pwofetès la, se pa e pa yon malè li ye, car le malheur atteint souvent le juste, mais l'Eternel n'en délivre toujours. Sèlman chak fwa mèt nou di nou pale, nou oblije pale. Mèsi anpil. Dènye mesaj la kisa l ye? Dènye mesaj la nap mande pou tout bandi yo e antrenè yo menm avan tou yo se imen. Antrenè yo menm kite Bondye lavi a fè wout pou peyi a kapab amelyore. Si yap fè yon revolisyon ke yo fèl o pwofi de la nasyon, o pwofi di chanjman e pou peyi dayiti li menm retounen la pèl dè zanti. Dezyèm bagay map di Ariel Henry a tout gouvènemanl lan, Si yo pa kwè nan Bondye a mesaj Letènèl voye ba yo a ke lo vè ou non mwen menm mwen se pwofèt de Letènèl yo mèt komanse pliye bagaj.